Pèp Ayisyen, jodi an, fas a sitiyasyon peyi nou, nan sa yo lage nou la a, Nou tout wè, apa de kriz politik, apa de kriz ekonomik, apa de kriz enjerans, men, pandan tout semèn yo la ankò, gouvènman sa a, sektè ekonomik nan, lage eskadwon lamò, k ap tiye jenn gason, jenn fanm, nan tout 4 kwen peyi an patikilyèman nan zòn Dèlma e anpil lòt kote anndan peyi a. Pèp ayisyen, nou fè anpil tan n ap manifèste. Moman an egzije pou n gen yon altènativ. Nou te pran letan nesesè. Nou te gade tout sa k t ap fèt. Nou tande. Nou te pran pil tan. Men nou te di sitwayen nou yo, chak moman mande pou poze yon ak politik. Nou pa te prese. Prefe n te mize. Men nou te pote. bon komisyon. Apre anpil batay, nou an moman an rive pou n prezante nasyon an yon konsèy tranzisyon pèp souvren, KTPS, pou yon altènans demokratik. Pwopozisyon sa a se òganizasyon popilè. Òganizasyon debaz yo, militan, pati politik, sendika ki akouche tranzisyon n ap pale la a. Kriz ki enstale nan peyi Dayiti jodi a, li gen plizyè dimansyon ladan l. Ann antann nou jodi a. Jodi an, nou kapab wè sa k ap fèt la. Nou kapab wè tout moun konnen se sistèm nan ki lage nou nan sa n ye la jodi a. Tout moun konnen se sistèm nan ki atake. diyite nou. Tout moun konnen se sistèm nan ki foule libète nou. Tout moun konnen se mas popilè yo ki plis viktim de sistèm nan. Se pou sa, tout rezon sa yo Nou esmelte nesesè. Nou pran tout moun sa yo ki viktim, k ap manifeste toupatou anndan peyi an. Gen ki pa nan lari an, men yo nan laprès la. Gen ki pa nan lari an, men yo nan seksyon kominal yo. Yo aletranje. Yo estime ke moman an rive pou n pran desten nou an men. Se sa k fè, jodi an, nou prezante devan laprès, pale, ekrit e televize, pou n prezante altènativ sa a. Pèp ayisyen, nou rekonèt pa gen oken sakrifis, Ki twò gwo pou n chita avèk tout moun pou n chache yon solisyon pou peyi nou. Pèp ayisyen, konn sonje, malè, imilyasyon, maladi, Nasyonzini te pote anndan peyi an. Konn sonje, bagay sa yo, nou dakò pou n pa repete bagay sa yo ankò nan peyi an. Pèp Ayisyen, jodi a, lè n konsidere yon seri de bagay k ap pase, tout strikti Leta a efondre, peyi an bloke, ekonomi an sou lakaba, popilasyon an ozabra, ensekirite an ap fè raj, enflasyon an ap galope, lamizè blayi, Nan tout kouch nan sosyete a, la famine ap frape pòt nou. E lekòl pa ka louvri, lopital fèmen, peyizan pa ka pote sa yo pwodui nan vil yo. Lè n konsidere soulèvman jeneral ki te anonse depi 22 out 2022 nan nò peyi an e ki te. Touche tout kat kwen peyi an, lè n konsidere nou menm gouvènman Ariel Henry an, yo tout yo rive kraze Leta. Lè n konsidere fason Ariel Henry kraze tout sistèm bankè la e l menm egzije Bank Santral Pou yo finanse defisi bidjetè a pou li. Lè n konsidere jodi an Ariel Henry fè lajan peyi an tounen zòybouyi, lè n konsidere represyon tribòbabò, lè n konsidere mepri Ariel Henry pou l tande. Revandikasyon mas yo, li prefere lage kout zam sou yo. Lè n konsidere dega PM Ariel Henry fè, li vasalize tout gwo enstitisyon Leta yo, patikilyèman Lapolis Nasyonal. Lè n konsidere se moun ki pa nan kò polis lan k ap bay lòd pou asasinen moun, pou tiye moun. Lè n konsidere Dyaspora a, ki son gwo moso, yo ekate l nan lavi peyi a. Lè n konsidere Ariel Henry sakrifye avni timoun nou yo, jèn nou yo, e anpeche yo benefisye pen kotidyen, paske tout moun kanpe pou movèz gouvènans, pou koripsyon e pou gaz yo pa genyen, E koze dola, Ariel pa ka pran desizyon. Lè n konsidere peyi a mande Ariel Henry pou l kite tèt peyi a, li pa tande. Lè n konsidere sitwayen nou yo k ap pase tray an Repiblik Dominikèn. Lè n konsidere jodi an fòs viv peyi a ki oblije pati al chache lavi miyò nan peyi Brezil. nan peyi Meksik, nan peyi Chili, nan peyi Turki. E jodi an, yo fin rive, yo chèche lavi, jodi an y ap mande tèt pou yo tounen lakay. Lè n konsidere nan eta peyi an bloke, komès bloke, lekòl bloke, lopital bloke e pa gen anyen k ka fonksyone nan peyi a, Lè n konsidere enpak ogmantasyon gaz la ka pwodui sou sitwayen yo, e gaz la kòm yon pwodui transvèsal, si n kite sa rive fèt, malè pral tonbe sou nou. Lè n konsidere enpak blokaj depatman yo, tout kat kwen peyi an bloke, otorite yo pèdi kontwòl peyi an, machandiz pa ka sikile, tout bagay bloke. lè n konsidere jan ogmantasyon gaz lan pral lage mizè sou popilasyon an, lè n konsidere jodi yon vare bloke pa gen otorite ki ka debloke l, lè n konsidere danje pwodui petwolye yo si yo rive ogmante pral pote malè pou nou, lè n konsidere jodi an Sitwayen yo pa gen espwa ankò, gen nan yo ki malad, ki pa ka ale lopital, gen nan yo ki bezwen medikaman, yo pa ka jwenn medikaman, lè n konsidere tout nesesite kriz sa yo, lè n konsidere nesesite pou n gen yon akò nasyonal. ki regwoupe tout pitit peyi yo, lè n konsidere akò nasyonal sa a, se prèv ke Ayisyen yo dakò pou yo sòti nan sa yo ye la a. Nou, ansanm òganizasyon popilè, sitwayen angaje, sosyete sivil, pati politik ki te pran inisyativ apati de yon apèl ki lanse, Tout moun mobilize nan tout kat kwen peyi an. Ebyen, nou soti avèk gwo kokennchenn rezolisyon sa a. Pèp Ayisyen. Jodi an, zanmi, kanmarad ki nan Lwès, ki nan Gran Nò, ki nan Gran Sid, rejyon pa n, Leyogàn, Tigwav, Gran Gwav, Lagonav, Lè n konsidere zanmi, kanmarad ki nan Plato Santral, ki nan Latibonit, inivèsitè, jenès, laprès, dyaspora, sektè dwazimen e sektè popilè, nou tout nou te chita, nou chwazi 9 sitwayen apati de pwofil sa yo, etid ki fèt sou moun sa yo e nou chwazi Sa ki pou dirije Konsèy lan, sa ki pou tou vin manm Konsèy la. Pa konsekan, apre tout sektè sa yo reyini, yo chwazi Madam oubyen Doktè Eugenia Romain kòm Prezidan Konsèy la. E li gen CV l la. CV li se yon bagay ki enòm. Se yon moun ki fè Doktora nan Syans Politik. Li se yon rèktris inivèsite. An menm tan li menm se yon enfimyè. Li jwenn plizyè dekorasyon o nivo entènasyonal e li fè oubyen l pase nan tout inivèsite ki nan kapital lan prèske. Se yon moun nou kwè ki kapab ede nou. Dezyèm sitwayen nou chwazi. Nou chwazi Ansyen senatè Edgar Leblanc ki pou vin kòm vis prezidan konsèy la ansanm Avèk lòt moun nou pratike la yo. Twazyèm li, nou chwazi Jacques Ceïs Joseph kòm yon moun Kanmarad k ap manifeste nan Grandans Kanmarad k ap manifeste nan Okay, nan Aken Kanmarad k ap manifeste nan Jakmèl. Kanmarad kap manifeste nan Miragoâne, kanmarad kap manifeste Leogane, Tigwav, Grangwav, yo chwazi yon kanmarad nou ki rele Val Jean Élie. Se yo tout ki te reyini nan gwo reyinyon yo chwazi sitwayen sa a vin jwenn nou nan konsèy la. Kanmarad! Gonayiv, kanmarad ki soti nan Latibonit, kanmarad ki soti o nivo Plato Santral, yo te reyini ansanm, yo chwazi sitwayen ki rele Jacques Rubens. Bob Denard, ki li menm yo chwazi l pou plizyè motif. Aprè anpil chita ak pati politik, òganizasyon popilè nan kapital lan e pwovens avèk anpil militan, yo chwazi Pegi Jean kòm yon manm konsèy la. Apre, nou te mande dyaspora yo konsilte antre yo. Apre anpil konsiltasyon, yo transmèt nou Jerry Moncaire kòm moun ki pral manm konsèy la. Aprè anpil reyinyon, se pa zanmi nou sèlman nou kwaze sou teren politik la. Yo di pou moun k ap manifeste yo. Menm lè gen nan yo ki pral fè pati de gouvènman k pral monte a, men pou konsèy lan, yo chwazi kanmarad nou ki rele Jean Renal No Leona. Yo chwazi l. Pou tout katye popilè yo Pou tout katye popilè yo Apre nou te reyini avèk notab yo, avèk òganizasyon ki nan katye popilè yo, yo chwazi sitwayen Jeremi Dipon kòm moun ki pral fè pati de konsèy la. Prensipal Oubyen misyon konsèy sa a li pa lòt. Tranzisyon sa a li gen an premye pou l chita ak tout sitwayen yo, pou l chita avèk menm lòt gwoup ki te di yo te chwazi fè lòt komisyon e pou yo antann yo, pou yo chita avèk rès palman ki la a pou yo chwazi yon premye minis. Lè yo fini, yo pral konsilte tout sèk anndan peyi an pou yo kapab konplete Kou Kasasyon an e apre pou yo chwazi 9 manm pou yo kreye yon Konsèy Eleksyon. Konsèy sa a pral gen yon dire 1 an. E pandan 1 an an yo gentan antann yo mete lapè nan peyi a. Pi gwo misyon konsèy sa genyen se stabilize peyi an, se mete lapè e bay chans pou sitwayen yo kapab evakye a okipasyon yo. Kidonk sekirite an li priyorite dè priyorite pou pèp ayisyen an. Konsèy sa a gen pou l travay dè ke l rive nan tèt peyi an pou kòmanse travay pou mete aktivite pou gen pwogram sosyal pou kapab pote soulajman lakay sitwayen yo. Konsèy sa gen pou gen tou pou l travay pou l ede tout moun klas mwayèn ki viktim ki gen afè yo ki kraze nan moman an. Konsèy sa li gen tou. pou l travay pou yo kapab retire dola 50 la men se pa konsèy la non konsèy la pral travay avèk gouvènman an ki pral monte an pase konsèy la gen misyon l deja konsèy la tou pral travay ak gouvèneman an pou dola a bese konsèy la pral travay tou ak gouvèneman an lè yo voye lajan ba sitwayen yo pou lajan vini nan men sitwayen yo jan yo voye bay sitwayen yo. Konsèy la gen pou l pale avèk dyaspora a pou l ankouraje yo vin envèsti nan peyi a. Konsèy sa a, li la, li pral travay nan tout nivo pou kapab pote solisyon anndan peyi a. Pèp Ayisyen, nou prezante konsèy sa a, depi nou fin lanse l la a, Men fòl sonje fòl sonje altènatif sa a batize konsèy tranzisyon pèp souvren e pa pa aza nou rele l konsa li batize konsèy trans. mèt avèk lòt pati politik, mèt avèk òganizasyon popilè, mèt avèk militan nan tout kat kwen peyi an ki lanse inisyativ sa a. Sepandan, se pa yon pati politik e sitwayen yo. Se pa pati politik ki voye non yo, men se sitwayen yo ki vize yon seri de non e yo di y ap chwazi moun sa yo ki pou pote chay sa a pou yo kapab retire peyi a nan sa l ye la a. Sepandan, m ap di sitwayen yo tou, èske nou wè ni loksidan ni gouvènman Ariel la, yo fè tout sa yo kapab Pou yo enpoze yon altènativ, yo pa kapab. Yo fè tout sa yo konnen pou yo vin avè tout nan peyi a, yo pa kapab. Paske, jodi a pitit Desalin yo jenou kale pèp ayisyen. Pèp Ayisyen pap lèd chwazi misye wi. Otomatikman, otomatikman, otomatikman konsèy sa pran plas nan tèt peyi an, peyi an debloke, manifestasyon ap kanpe, gaz lan ap debloke, Nan menm sa nou prezante a, gen anpil lòt pwen. Men revandikasyon mas yo, se pa Konsèy la ki pral satisfè yo non. Konsèy la pral akonpaye gouvèneman an. E gouvèneman k pral monte an, fò l gen reprezantan klas mwayèn nan ladan l. Fò l gen reprezantan peyizan yo ladan l. Fòk gen reprezantan ouvriye yo ladan l e fòk gen reprezantan moun gete yo ladan l. Fòk gen reprezantan moun k ap manifèste tout jounen yo ladan l. Militan ki la yo, m vle adrese m a nou. Eske nou konnen travay nou fè la a? Loksidan tèlman pè, sektè ekonomik la tèlman tranble yo di blan vin ede nou non men moun yo ap manje nou. Se pou la premyè fwa sektè ekonomik la. Li etone konsa. Yo pa te janm wè kiyès ki fè l. Se va ni pye wi k ap manifeste avèk men yo de bra balanse nan lari a. Pèp ayisyen, polisye yo ki te ban nou gaz lè n t ap pral devan anbasad amerikèn nan, nou pral pote plent pou yo lendi oubyen madi. Dezyèmman, konsèy sa a, otomatikman li fin enstale, nou mande yo oubyen nou solisite yo pou yo travay ak tout sitwayen de bòn volonte, ke sa ki isi, ke sa ki lòtbò. Sitou nan domèn gaz lan. Tout moun ki gen pwa politik, ki gen enfliyans. Konsèy sa a pa pou yon moun, men se pou peyi a. Kèlkeswa moun ki gen enfliyans, ou ka ede peyi a. Mete pwa enfliyans ou deyò. Mwen menm, si m ka travay avèk yon seri de peyi, m wè gaz pwopàn nan. M wè l enpòtan pou lavi Pòtoprens. Si m ka travay avèk Bolivi, m ap di Bolivi ede nou. M wè gaz la enpòtan. Si m ka travay avèk peyi Venezyela, m ap di se pèp souvren ki mete konsèy sa a. Se pa yon gouvènman ilejitim, se pa yon gouvènman dekriye, se pa yon gouvènman dopresè, se pa yon gouvènman vagabon. Ebyen, otomatikman konsèy sa a etabli. Nou mande tout peyi pote sipò yo ba Ayiti. y compris les États-Unis. Si les États-Unis pas le porter, mais s'ils pas porter, pas de mais pas emmerder nous.